Sa w pral tande la a, medam e mesye, zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo, li pase nan depatman Latibonit lan, presizeman nan lokalite Savien, e bandi Gran Grif yo kap dirije pa Luckson. E aprè asasina oubyen aprè lanmò e chèf gang Odma ki tap dirije baz sa ki pote non Gran Grif medam e mesye nèg yo refrape, nèg yo refè malè ankò nan Lyankou e se rèl sou tèt, se konprès bagay yo dejenere. Nou kontan avèk ou ankò yn fwa e jodi an se vandredi 10 fevriye 2023 e se tvlakayhaiti.com ki kontan antre lakay ou avèk yon nouvèl videyo ke nou pote pou tout. Fanatik, zanmi, konpatriyòt nou yo, e pou nou kontinye enfòme w sou sa k ap pase nan peyi Dayiti. Epi depi kèlke tan la a nou wè nèg Savyen yo k ap fè e defè, nou wè bandi Savyen ki alèz nan touye moun, ki alèz nan touye polisye, Ebyen jodia la a, nèg savyen sa yo refrape ankò nan Lyankou aprè yo te fin retire lavi 6 a 7 polisye, enben jodia la a ou pral sezi tande aksyon nèg savyen mennen kote yo arive touye, koupe tèt 7 moun. Humm. Bagay yo dejenere nan depatman latibonit lan nap mande eske lapolis ka retire dòk ensekirite nan peyi sa oubyen tou se blan an jan anpil moun ta renmen enben ki dwe antre nan peyi sa pou vin retire pou vin ede pnh la fini avèk ensekirite e lè nou konnen divès nèg ki nan wo kòmandman polis la ki yo menm enplike e donk nan kòkòday ak chèf gang yo E ki fè yo santi yo gen pouvwa, ki fè yo santi yo alèz konsa. Enben nou pral envite w gen plis detay, nou pral envite w tande e kòman nèg yo ap detounen kamyon, kòman nèg yo ap kidnape moun, kòman nèg yo ap touye moun nan depatman Latibonit lan, zanmi fanatik tvlakay haiti.com yo. Genyen tou komisè Muscadin ki li menm fè koze. Enben kote li arive mare plizyè bandi. Enben gen nan bandi sa yo, yo jwenn sou telefòn yo 2 konvèsasyon 2 gwo kad nan pnh la, 2 wo donk fonksyonè antouka nou pral envite w tande detay yo, nou pral envite w gen plis enfòmasyon konsènan chèf gang sa ki rele Kendy. e ke lapolis e komisè Muscadin mete anba kòd ak tout madanm ni ak telefòn ni ki nan men l e misye pa deside pou l e deloke telefòn sa a. Tout ekout, rete tande videyo a. N ap tounen pou yon pwochèn. E m t ap di n yè, ak ki fasilite ke nèg yo nan Savyen yo vin alèz. Men. Sa fèm mal janm te di an. M pale la m pa site non moun e menm jan a madanm ki tonbe joure m nan m pale m pa janm site non moun bon map tande Wendy Phel m pran pitye pou misye kòm journaliste Wendy Phel m panse w tap fè pi byen lè w fin tande madam nan olye w manke m dega al chèche mwen menm son oubyen imaj kote m te site non pal la ou pa fè sa monchè ou pa fè ekilib la. Menm si w pa byen avè m men, si e mwen m ta fè ekilib la. Donk, bagay yo, ou pa ka fè yo konsa non apa. Ou pa ka fè yo konsa, w ap voye te, w ap choute sou mwen. E de yon moun, kòm si, e kòm si m voye yon gòdè dlo, e pi moun nan ramase l. Men m pa t janm site non pèsòn. Menm jan m sot pale de zanmi an la, an m di avoka, ba a, m wè yon nèg gen tan ekri m la, l di m se entèl. Men m pa site non moun. Ou pa zanmi m, nou pa konn pale. Se yon ti yon ti pwent m voye men lè gen tribi gen jistis k ap fèt atann ke yo ap rele w m pa site non moun m pa janm site non moun ou pa m site dimanch paske m gen evidans m konn sa m di a m pale m konn sa m di a m site dimanch si dimanch di m manti ok kounye a atann ke m ap vin a tout ankèt mwen yo nèt m ap di w tèl ane tèl ane men sa w te fè men kote w abite men sa t pase men sa t rete paske fò n bay larepiblik yon kout men E sa nap fè pa gen pwoblèm. Ok ann vanse. La nou nan lyankou ann gade sak pase. Yè m tap di nou gade kòman nèg yo alèz yo desann yo al pran yon kamyon gaz sou wout la san difikilte. Gen anpil moun ki nan dyaspora a ki deside al envesti nan depatman Latibonit, swa nan Lyankou, nan Lestè, Vèrèt, etsetera, kòmsi yo di ke yo panse yon lè fò yo retounen lakay yo. Men yo pa t met nan tèt yo kòmsi. Gras ak nèg politik, zòn sa yo tap vin tounen yon pwazon. Eben la sosyete ekoute, gon bagay m pral montre n la sou ekran pandan map pale avè nou an. Nèg yo alèz, gon masak nèg yo fè yè nan yon lokalite ki rele Dejaden. M prale direkteman poum di nou sak pase tande byen wi la sosyete poum di nou nan ki nivo bagay lan grav nan depatman latibonit lyankou vèrèt an patikilye. Gen yon lokalite ki rele Desjardins. Nèg yo deside ayè swa paske jan bandi pran zòn nan, nèg yo di nan Desjardins yo pap dakò pou nèg Savyen anvayi yo konsa. Nèg yo deside pou yo òganize yon sòt de brigad de vijilans. Brigad vijilans sa, kisa nèg yo fè? nèg yo yo bare wout lan e nèg yo tante pou yo bare gran wout la pou nèg yo pa ka travèse kote yo rele pon pa remon an nèg yo bare la gran wout lan e ben soti 6 è nan aswè pou rive 6 è nan maten yo bare l. Nèg yo santi ke sa son w manke dega. Men, sa k pral pase yè swa lan, ki pral koz gen 7 moun ki mouri ki konfime, m pral ba nou non yo la. Selon enfòmasyon ke nou jwenn. Nou te di plis ke 5, men se wi efektivman plis ke 5. Depi maten yo te di n se 6, men se 7 moun ki mouri. Gen yon ki pran bal ki aktyèlman a pran swen. e gen youn kwè yo ta kidnape tou. Mentnan, pandan yè, nèg yo ap fè, ap fè, pandan brigad la ap kanpe, se kòm kwa nèg yo sou barikad yo, he mesye, nou fè erè tou. Paske si n sou barikad nou, n konnen n pa gen anyen nan men nou mesye. Fò n atann ke nenpòt bagay ka rive. Tande wi lapolis, paske lotbò a, lapolis bay sa vag, zòn sa a. Pandan nèg yo sou pòs, y ap kontwole barikad yo paske yo bloke wout lan. Pandan nèg yo ap fè fouy, yo tonbe sou 3 nèg ki sou yon motosiklèt. Tande wi! Epi lè nèg yo kanpe motosiklèt lan, pou yo mande mesye sa k pase kote n prale? Gen youn nan nèg yo ki sòti nan zòn yo rele Rodola, eben lè misye gade li wè nèg yo, li konn nèg yo, san poze kestyon misye jete l nan yon jaden l kouri. Bon yo konn nèg yo, e e brigad sou wout la, bon yo kite misye kouri. Poutan se pi move bagay nèg yo fè si yo konnen yo te aranje pou yo kenbe misye. Epi lè nèg yo gade yon valiz ki te nan men nèg yo, nèg yo pote yon valiz sou moto a, yon sak. Lè nèg yo gade nan sak la, li chaje bal ladan l. Gade yon peyi mesye. E pa ti bagay piti non. Lè nèg yo gade yo wè nan sak lan. Sak la chaje bal. Kounya sak rive. Nèg yo di se vreman yon bon kantite bal ki nan sak la. Plizyè dizèn bwat. Kòman ou fè pote l sou moto a? Pase lòt bò a tou m sonje m konn pral Sen Michèl de Latalay. Chak m prale, se pou 3 moun m konn peye motosiklèt wi, alòske mwen m sèl. M poko janm wè bagay sa non. Lè m rive nan stasyon Vèrèt la, m pran machin, m pran motosiklèt nan, lè m rive nan Lestè, m ap pran moto m ale Machan Desalin. Lèm rive machan m konn pran lòt moto pase pa nan pòl pou lage m sen michèl de latalay e nou panse m pa konn peyi a ebyen tande non lèm pran motosiklèt nèg la kanpe l di m lap tann pasaje on lòt moun vini li di w li poko plen on motosiklèt wi vwala ke mwen menm m pap monte moto a moun. E lè sa m te nan bagay fòmasyon sur prevansyon, prevansyon woutyè etc. M pa monte moto ak moun. M oblije peye pou 2 moun pou yo ka lage m Sen Michel, lage m lòt bò a wi, machan Desalin. E ben ekoute, nèg yo pote yon sak bal sou moto a, e ben sa k rive lasosyete, nèg ki te kouri an, Misye kouri dwat, misye gentan pran telefòn li, li rele bakòp, li di nèg Savyen yo men sa k rive. Epi sa w tande a, nèg Savyen yo sèlman debake, a nèg yo pete bal. Lè nèg yo pete bal, selon enfòmasyon nou jwenn, Makenson. Gen 7 jenn gason ki tonbe anba bal e m gen 6 imaj ki devan m la, se bagay kriyèl, bagay tèt chaje nèt e m ap gade youn ki pran bal, misye pran bal nan ponyèt. Misye lopital ap pran swen aktyèlman. Notre Haïti chérie. M pral montre nou kisa k ap pase nan peyi an la. Kisa nou wè sou ekran la? Lapolis. Lapolis ki an aktivite. E pa sa? M pral montre nan ki nivo Ayiti rive la pandan yon pakèt moun ap fè politik tèt anba Gon pakèt bagay kap pase nan peyi an la kòmsi se plis zen kap bouyi men yo pa rete sou pwoblèm kap ronje sosyete a jodi a. Nèg savyen yo vin parèt pwisan, gad avèm sou ekran la sosyete, moun ki sou youtube, facebook, gade pou wè. Avan yè nan operasyon kote ke genyen. Pandan map pale avè n la se savyen m ye la Machin sa al nan men Luckson lap kouri monte kouri desann Ki machin li ye Machin lapolis ak jewophar lapolis.